Malgre jan bagay yo ye nan peyi Dayiti, medam e mesye, ti vi lakay ap kontinye enfòme w 24 siw 24, kelkeswa lè l ye a, nou pa ezite al chèche enfòmasyon pote pou ou, se travay nou sa, se devwa nou. E donk se yon misyon nou genyen se kenbe pèp ayisyen an enfòme sou kèlkeswa sa k ap pase nan peyi Dayiti. N ap di yon gran mèsi ak tout sila yo, tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt yo ki toujou rete konekte sou kanal sa a, tvlakay haiti pwen kòm, e jodi an se vandredi 10 mas 2023. Nou pote anpil enfòmasyon pou ou. Nou te fon ti chita pale avèk komisè Muscadin ki li menm tap bay detay sou divès zak malonèt kap fèt nan peyi a e nan Nip lan nou konnen son simetyè e pou tout nèg ki ilegal nan kèlkeswa sans lan depi w ilegal pa mete pye w kote konsa paske komisè Muscadin ap mal jere w. Enben jodi a la a komisè a tap pale sou sa kap pase anndan imigrasyon nan kesyon paspò Ebyen se pa de twa deblozay ki pa genyen nèg yo menm gentan ebyen planifye lanmò komisè a paske lap kouri de nèg kap fè e doke mache nwa anndan imigrasyon an e jodi a tou l tap pale e konsènan kidnapin kap fèt agoch adwat nan peyi a e selon sa e komisè a li menm li fè konnen ebyen li menm zam ki nan men l lan doke li pa genyen l pou e bèl koulè ni l pa genyen l pou fè chèlbè. Li genyenl poul mete dòmi nan zye nèg ebyen ki gen zam nan men yo ki pral chèche pou asasinel oubyen antre nan nip lan pou al fè dezòd e se deklarasyon komisè Muscadin ke nou pral fò tande e gade ki li menm tap reponn kesyon jounalis. Genyen tou ansyen senatè peyi a Youri Latortue ki li menm jodia la ak dlo nan zye lap reponn ebyen divès akizasyon ki fèt sou dol ULCC jwenn men senatè a tranpe. Byen fon nan dosye lajan ona ke l prete, divès kont li fè sou non manman l, yon pakèt lajan, se yon bagay tèt chaje, anben ansyen senatè a ki li menm tap bay yon konferans de près anben l tap kriye, dlo ap sòti nan zye ansyen senatè a, se yon bagay ki tris, ansyen senatè a fini tankou efas kreyon tèlman anben sanksyon Kanada ak Etazini epi ULCC kap frape fò la, ansyen senatè a gen pwoblèm a wi. An wap kite yon nèg antre lakay ou vin vit dako? Jodi a la elèv lekòl pa gen garanti ke lè lal lekòl lap tounen lakay li. Timoun ap kouche anba ban poutèt kout bal. Sak fè sa? Poutèt 3 mil nèg ki nan peyi a. Nèg ou wè nèg ki gen zam nan peyi yo, m garanti w yo pa 3 mil. Matisan si w al matisan ou pap jwenn 500 nèg. Ka gen 200 nèg petèt. Si gen 200 nèg petèt ka gen yon 100 manchong anndan. Non m pa kwè deklarasyon minis lan non, minis lan yo jwenn mwen. Minis lan yo jwenn mwen. Ou te konn tou mande pèp la sa? Non men m pat gen otorite pou m di pèp la sa. M pa gen dwa al kanpe sou dè kreno pou m di pèp la sa. Kounyè a la yo menm yo pral di kounyè a ke m ap ensite pèp la a la vyolans. Men mwen menm, mwen ki t ap fèt nan kesyon 4 la, avèk kesyon ok a, kesyon ok a se ke m fin pran kòdonne yo menm yo, e ke yo menm ankò yo di ok sa a pa bon. Direktè a te gentan retrakte sou kesyon sa a kote ke tout koke sa yo li mete so sou yo donk koke sa yo valide. Kesyon 4 la se yon deriv k ap fèt chak jou. Nèg yo swadizan di y ap bay 654 ou twazèm nan nuit la ou pa jwenn kat. Kat yo bay depi nan lasware. yo bay sou baz zanmitay. Donk dezòmè kat yo se Pakè Miagwàn k ap ba yo oubyen delegasyon. Lè se pa Pakè a k ap ba yo se delegasyon. E m garanti w afè kat vann lan, afè kat bay pa zanmitay la pa gen bagay konsa. Yon otoris ou bezwen kat, vin pran l nan men m. Kat ki genyen an se kat pou sèvi popilasyon an li ye. Se pa kat pou n bay sou baz zanmitay. Si yon nèg bezwen rich se pou al fè al vann sak, al vann diri. Se pa nan imigrasyon pou vin rich. Bras kap fèt la, dil kap fèt la, se pa anplwaye imigrasyon kap fèl. Se pa direktè imigrasyon an kap fèl. Men li pote, enpòte pa enfliyans pretandi ou di mwen swadizan otorite yo kap di byen 5 kat men 10 kat men 20 kat. Donk popilasyon an kat la pa rive sou li. Donk dezòmè li dakò, li davi pou ke li remèt nou kat la chak maten pou ke nou bay kat la. Alò se jan nou konnen ke avoka te di ke direktè a li menm li pa prezan e kòman sa ye? Sak baw kons sòt ki bay konsèy e bab baw bagay yo tou sak baw konsèy a se chik chwal prann nan bon tan nan move tan bay do nou el afon kato kato wozil pa vini men elèm aretel kounya lap vin devan gou vande libète. Non men, Pat ka pa vini. se je nou konnen la lwa tou fè fè e pou e direktè a e Oui, obligasyon gen tou pou li prerogative gen la. li gen dwa a on anvwa. Egzakteman. M pa gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm ap sa es jiskisi. M pa gen pwoblèm ap sa. Avoka a ta ka rele m nan telefòn li montre yon remis iregilye. Konsa tou li ta gen dwa ap adrese m yon remis iregilye. Men se pa joure pou vin joure. E se si menm jou a li te nan retrakte sou li. Fò m di w men direktè a de bòn fwa. Se antouray misye yo, rat politik yo k ap presire misye k ap di m gen endis 4 mil, 1 mil, 4 mil, 1 mil 34. E donk 4 la pa rive sou popilasyon an. Se premye rezon ki fè m te envite l maten an. Men ki mezi direktè a pwomèt ou oubyen l pwomèt pakè a ke l pral pran pou pèmèt difikilte sa yo pa repete ankò? Direktè a pa gen okenn mezi l pral pran. Li gon grenn bagay ke lap fè. Chak maten lap vin a anplwaye l, yo lap bay kat yo, moun ki deyò yo nap fè yon ri. Donk pap nou pap bezwen kout baton, nou pap bezwen gaz lakrimojèn, nou pap bezwen zam, nou pap bezwen anyen. Depi moun yo jwenn kat, pap gen batay, pap gen joure, pap gen plenyen. Se kant eske moun nan dòmi nan lim nan, li vini, li pa jwenn kat, li ale lakay li. Ou byen, ou di mwen se ke li dòmi nan lakwa, lap tann 8 jou ankò. Gen moun ki fè 15 jou la, chak jou yo pran lig nan, yo pa janm vin chèche jwèt kat. E moun yo soti byen lwen. Kat la yo pa rive sou moun yo. Donk dezòmè, Pakè a pran kontwòl kat la. Popilasyon an se 2 bagay, se respekte lèt la, answit se mache bonè. E si yon fwa mezi sa yo pa respekte? Non, pa gen sa. Depi lèt nou an respekte, ou mache bonè, pami 150 moun yo, w ap jwenn kat ou. Pwen ba. E si tout fwa chak maten, kat yo pa vin jwenn Pakè a? Pa gen bagay konsa. Bwè Pakè a non, Jacques. Pa pale bò sa non. Fè lajan pou fè paspò pa gen sa isi an. E nan lòt papye yo ka genyen l, nan lòt jidiksyon yo ka genyen l. Men kat Ayiti, li pa gen fèt kont oken polisye k ap vann kat. Men sof ke polisye yo, lepli souvan, yo jwe sou enfliyans yo pou yo rantre zanmi yo. Men m pa gen polisye ki nan vann kat. Eske pwoblèm raketè a pa genyen nan Bayisyen ankò? Se jè gen moun ki vin vann plas? E m ka konprann sa. Yon nèk vin la, li dòmi nan liy nan. Demen maten, li pran yon mil goud nan men w, oubyen li pran yon twasan goud ayisyen nan men w, donk li pèdi dòmi l, demen maten si w vini pou ba l yon ti lajan, li ba w plas la, sa a pa twò deranje m. Ok, paske se moun nan, li pa vle al vòlè, li pa vle al fè vye zak, se jis sa l ka fè, vin kenbe nan liy nan, li pran liy nan, demen maten li vann plas la ba w, se ou ki achte l, pa gen fòk pou achte l, ou gen dwa pa achte l la menm. Moun yo di pafwa lè yo konn ap dòmi la tou yo konn gen de movèz tretman yo konn jwenn. Non, e pa gen sa, pa gen movèz tretman. Pa gen moun ki ap vin bat yo, vòlè pa ka vin sou yo paske m avèk yo chak jou. De twazè di maten m pase wè yo, katrè di maten m pase wè yo, m pa janm m pa janm lage yo. Yo ka temwanye. Al pran imaj, al mande yo, y ap di w. Alò nou konnen e anpil fi la, donk ki mezi ki genyen pou fi sa yo fè ke bezwen pou yo chanje Bon, sa se yo k konnen l. tretman yo? Sa se yo k konnen l, mwen menm pou tèt pa m, e si m gen yon bezwen m mennen vè lakay pou m ale. Gen lòt jiridiksyon ke yo, moun kap fè paspò yo, konn mande medam yo fòk yo kouche yo pou yo fè paspò a. Bon, pa bò isit la se sa? Rakete isit yo, lè w tande yo pran kat yo nan men otorite yo, se sa y al fè avè l. Si w pa bèl fanmi, w pap bò kat. Ok? Rakete yo. Men se pa anplwaye imigrasyon yo ki mande sa. Se pa direktè imigrasyon lan ki mande sa. Men pa konn gen plent ki depoze pou sa? Non pa gen plent. Si te gen plent m tap aji. Dayè se pou sa m la mwen menm. Se nan Pòtoprens gen yon fenomèn kap monte, direktè imigrasyon yo le pli souvan gen yon seri de sitwayen kap rele yo ba yo di yo men 10 moun mwen voye, men 15 moun. Ou pa pè pou sa pa repete anba Ayisyen malgre. Sa pa ka fèt ankò. Li te konn fèt men li pa ka fèt ankò. La kesyon pou nèg chita nan biwo w ap rele direktè imigrasyon an resi kat ba ou, redis kat ba ou a. Si w bezwen kat yo. andikape kokobe ok fanm ansent andikape kokobe e pa ezanp la yon veyar ou konn yon moun ki malad ki fèk opere yon ki fèk sot fè sezaryen map bal kat. Kat sa ou bay jodi a se moun ki gen lèt nou yo ki tonbe nan jou sa? Egzakteman donk kat sa yo la bon li posib pou m bay rès yo aprè midi a e sa depan. Eske ou konstate se pa rapò avèk mezi sa yo ap pran nan depatman ki koz ou di gen reyinyon fèt pou asasine? A nèg yo paka touye m monchè. Se je gen anpil moun anba kòmantè yo ki toujou ap di kote w jwenn enèji sa yo epi ou toujou anfòm menm si w pa dòmi. Ou wè maten an la, ou wè maten an la pou nou vin la majorite nan nou menm e konprime nou bwè. Paske yè swa nou pa dòmi. Ok, donk m ap kite biwo talè konsa la nou pral fè yon ti dòmi. Soti m la e dòmi m pral dòmi la. Soti m la m pral dòmi. Se sa k fè m kite komisè nan pakè a ki se komisè Guy Monodus e se yon nèg menm jan avèk mwen ki menm souri avèk mwen. Se misye m kite kanpe pou jere kesyon imigrasyon. Men komisè ou pa krent pa rapò avèk tout mezi sa yo pran pou tout lòt tout depatèman yo vide lan nip vin fè paspò paske nan pòtoprens bagay yo difisil tout lòt kote yo difisil e sèlman lan nip lan anpil moun konstate kap fè efò pa rapò avèk sa wap poze. E bon m pa di yo pa vini men fòk yo respekte lèt mwen yo E answit fòk nou mache bonè. Si w kite Pòtoprens a 5 è di maten, w ap rive la a devan 10 è dlapremidi, ou pa jwenn kat. Kat la bay depi 7 è di maten. Si n bay kat chak 7 è di maten, fòk ou deja fòk ou te deja nan ling nan pou w gen kat. Ou te mèt te sot Jeremi, ou te mèt te sot nenpòt kote a, depi w pa rive bonè ou pap jwenn kat la. Se moun ki nan ling nan sèlman n ap bay kat. Ti menaj pa gen bagay konsa la. Mwen beni mesaj Jeremie kontinye pou pran yon ti poze. Nap kontinye batay, nap kontinye frape, nap kontinye akonpanye direktè imigrasyon an e pou bòn mach enstitisyon an. Nap kontinye kwape tout nèg azano, bandi yo, asasen yo, kriminèl la. Jan m te di w la, nip lan son simitè li gen pou nèg yo. CG, lè tout bagay sa yo, eske pa gen otorite lan depatman ki konn rele w ki konn di w yon seri de bagay swa kenbe la oubyen fon ti bak? tankou moun ki nan pi wo nivo leta. Bon m pa nan lagè. Men nèg ki nan pi wo leta yo pa gen enterè nan gang lan. Yo di a ki enterè yon minis pral genyen pou l rele m pou l mande m pou m frennen sou sa m ap fè a. Alò ke minis pou tèt pa l li pa ka al nan biwo l chak jou. Minis lan pou tèt pa l lè pou l kite biwo l fò l rele tout lig nan nèt kote l pral pase a pou l konnen kòman sa ye. Ki koman ou reyaji nan ka sa. Depi nèg la se yon bandi l touye, se yon asasen l touye, lòt nèg li touye a se yon nèg ki gen zam ki te vin agrese li touyel nèt. Zam nan aktyèman la e nan kesyon zam ilegal la bon jodi a èske m kapab mande yon nèg nan nip pou l al pòtoprens pou l al fè papye zam li non. Fò pa bliye zam li fò l te ilegal avan l vin legal kèlkeswa nèg la. Fò te gen zam nan avan pou wap fè papye l. Donk nèg la gen dwa gen zam nan pwosesis la gen nan an kou. Men sof ke mande tout moun ki gen zam pase nan SDPJ Miragwàn nan al fè deklarasyon zam nan. Pou de fason ke lè ke ou reyaji sou yon vagabon ki vin atake w lakay ou pou m ka kanpe avè w, pou m ka kanpe dèyè w. Èske ou pa panse sa gen enpak sou peyi an piske gen yon pakèt zam ilegal epi lè minis lan fin fè yon deklarasyon konsa epi tout moun yo sòti avèk zam yo? Non, banm ba nou, minis lan pa di moun pran lari a zam non. Men si yo vin atake w, ou ka defann zam, ou ka defann tèt ou. Atò ou la antanke jounalis kounya la wap kite yon nèg nèg vin asasine w? Defann tèt ou menm, koman l te ye? Yon dènye pawòl ou konn renmen di, Nip lan ap toujou ret yon simityè pou ou. Ou pa di yo? Nou kanpe dèyè l. Sa a nou klè sou sa e Nip lan se yon simityè l ye pou nèg yo. Ok? Yo pa ka travèse Nip lan, yo pa ka vin loje nan Nip lan. Mèsi. Sa ki di nan rapò sa a e kisa rapò sa a ye. Mwen pran konesans de rapò a sou rezo. sosyo e egalman nan laprès. Sa m pran konesans de li a s on rezime egzekitif, se pa rapò la. E nan rezime egzekitif la, ULCC di ke li lanse yon envestigasyon apati de rezo sosyo sou rezo sa yo l te wè gen chèk k ap sikile e l te wè gen de chèk. ki nan non Carmen Immacula Cantave donk se poutèt sa yo te lanse ankèt la sa te yon ti jan etone nou valè chèk k ap sikile sou rezo a men yo te chwazi ebyen fè ankèt la sou chèk sa yo. ULCC kontinye pou l di ke l lanse ankèt la li mete yon komisyon sou plas e l mennen ankèt la de konsè avèk direksyon trezò e direksyon imigrasyon e emigrasyon ke l rele DIE. Komisyon sa a, li te gen pou wòl egzamine dokiman yo, men malerezman komisyon sa a pa janm rele, envite, moun ki te prensipal enterese a, ki se mwen menm. Dou kesyon de prensip kontradiktwa, tout etidyan an dwa konn sa, lè y ap fè yon ankèt gen yon prensip kontradiktwa. Dayè, ULCC ki te rele m nan ankèt deja, li te rele m de fwa. Li te rele m pou l te tande m. e apre l te rele m pou m te fè on konfwontasyon, on fason pou l te ka genyen dizon pa m lè ULCC te rele m pou lakesyon de Lona. Men nan ka sa a, li pa jije bon ni rele m, ni enfòme m, se jis rapò a ke nou tande. Sètensi ke ULCC, nan demach l ap fè, li rive a konklizyon, ilegal denterè e detournement de fonds publics. Nou menm, Nou panse ke pa rapò a matrakaj politik k ap fèt, li enpòtan pou nou reponn pwen pa pwen de sa ki ekri a, pou nou ka eklèsi sitiyasyon an, paske tout la kesyon sè le matrakaj politik. M ap di tout moun e m ap esplike yo chak pwen ke. ULCC, li ekri. Li di ke Madam Carmen Cantave a reçu des chèques du Trésor public. Bon. Atik 26 pwen e, kenbe atik sa a, de règleman du Sena, de lwa Sena a, li di ke dè kon senatè elu, ebyen, li gen dwa a frè mansyèl pou biwo l. Biwo l ki Pòtoprens e biwo l ki nan depatman. Se lwa Sena a ki di sa. E biwo Sena a avèk konferans dè prezidan ki fèt, yo di ke senatè yo, yo bay nan kestye a on moun de konfyans yo ki pou jere biwo yo. E lè y ap fè bidjè Sena a, yo met on lign bidjetè pou 30. Senatè yo pou ke senatè yo chak senatè ka resevwa chèk sa a pou jere biwo yo apati de lign bidjetè a. E non ke w bay la, li dwe siyen pa ni prezidan ni kestè a, se kestè a k siyen l, prezidan an valide l. E yo dwe voye rapò sa a e kontra sa a nan Kou dè Kont ki dwe valide l. Se lè pwosedi sa a fini nan liy bidjetè sa a, yo bay chak senatè on chèk de 300, alò chak biwo senatè on chèk de 350 mil goud pou jere pèsonèl ki nan biwo a, men 350 mil goud la se brit, se 244 mil goud ki nèt. Sa vle di, 30 senatè yo resevwa, avèk moun yo dezinye a, on chèk de 244 mil goud pou peye manm ki nan biwo a. Mwen te vle ensiste sou pwen sa pou m di de bagay. Se tout 29 senatè yo ki resevwa chèk sa a parapò a kowòdonatè biwo yo. E. Sa te etone nou ke lè ankèt sa a t ap fèt, bon kòm yo pa t rele m, petèt yo pa t rele oken lòt senatè pou te mande sa, jisteman, èske yo menm yo genyen l? E yo pa t gade pou wè sou pli de 29 senatè, sou anviwon 29 senatè, gen omwen 20 ke moun de konfyans lan li gen lyen de parante avè yo. Donk, mwen te etone lè m gade, mwen wè jan ULCC trete yon dosye ki defini nan pwosedi Sena a, nan liy bidjetè e jan Kou dè Kont trete l. Dezyèm bagay, pou ke kòb sa, lè yo peye a biwo la, pou ke yo renouvle kòb la, pou yo peye w lòt mwa, fò w bay yon rapò de. Payroll ke w fè a nan kesy a e se apati de la ke yo dwe fè rekizisyon pou lòt chèk la. Sa vle di ke tout rapò, tout rapò de biwo sa a dwe ale nan kesy, se ke mwen menm mwen toujou fè pou anviwon 7 moun ki. nan biwo m. USCC di ke anplwa ke djòb ke Carmen Cantave te genyen an se yon djòb fiktif e l pa t gen konpitans paske se yon enfimyè ke li ye. Mwen yon ti jan ri epi m di se yon ensilt paske Madam Carmen Cantave li te an plèn fòm jiska 2020. M ap esplike sa k rive an 2020. Epi, li gen tout konpetans administratif li. Dayè, nan lè sa a, li te fèk sot fè kanpay avè m. E dezyèmman, li t ap jere yonn nan pi gwo otèl nan vil la, dont chif dafè l depase de lwen kesyon 244 mil goud de kowòdonatè biwo a. Epi, si w rive pou ULCC di ke Carmen Canta te enkapab pou jere 7 moun ki nan yon biwo, paske l te gen 81 an, jodi a nan HCT a ou gen Madan Maniga ki gen 82 zan, ki gen yon wòl nasyonal, k ap jere tout yon peyi, m pa kwè ke li enkapab pou sa, parapò yon moun k ap jere yon biwo. ki genyen 7 moun ladann. Vwala premye aparisyon piblik Senatè Youri Latortue depi rapò ULCC a ki akize l de detounman fon, yon rapò ansyen senatè a voye jete pou li se pèsekisyon politik. Yon lòt bò, dirijan politik lan fè konnen li deja peye lajan li te prete nan ona pou l te konstwi ak mete kanpe yon fèm, fèm sa ki nan Lehogàn nan mwens pase 10 lane nou deja peye dèt nou, nou t ap site palmantè a Youri Latortue ki di malgre zak pèsekisyon l ap sibi l ap kontinye reziste Youri Latortue yon fwa ankò nan mikwo Regina Remy. Yo te konvoke manman m nan UNCC, yo te fè l fè stroke. Jodi a, M pa tap menm pale de sa. Men l enpòtan lè w nèg gen yon responsablite paske mwen fè retrè de jesyon mwen te di l depi lè sanksyon yo nan seri de enstitisyon, nan seri de antrepriz. Men l enpòtan pou m di sa paske mwen te di lè m te prete kòb sa lè m t al nan ULCC m ap travay le pli rapidman posib pou nou remèt kòb la. E jodi a m ap di nou tout jounalis ki la yo, tout pèp ayisyen, tout moun k ap tande m. Fèm latòti pa dwe lona ankò fèm latòti peye lona kòb li te dwel la fèm latòti te mande yon prè de 70 milyon de goud li te peye lèl tap resevwa kòb la dè frè de dgi dasirans de notè li te resevwa 62 milyon de goud li peye enterè de 8 milyon 884 mil 671 goud antou nou peye 78 milyon 884 mil 671 goud nou te dwe peyel pandan 10 an, men fèm lan fè efò nou peye l pandan 5 an, nou fè tout vèsman. E nou te vle ba w egzanp ak Plati Gwayèn nan, nou menm ki la a. Men fèm lan, se te yon fèm modèn. M ap mande yon moun si w ale Sendomeng, ou p ap wè poulaye sa yo. Nou te pran lè meyè poulaye, meyè angar pou nou te vin ann Ayiti. Fèm lan Li te kòmanse an 2016. Li pa t gen prè Lona. Li te gen anga atizanal. Lè, an 2018, li prete kòb la, lè sa a, nou vin gen anga endistriyèl. Li te kòmanse a 50 mil ze pa jou. Nou vin gen yon kapasite enstale de 250 mil ze pa jou. E nan lane 2020, nou t ap pwodui 150 mil ze pa jou. Men chak jou ou leve, nenpòt ki entèvyou w ap fè, senatè, yo di ou vòlè kòb Lona. Senatè. Yo di kòb sa a se manman w ki prete l. Manman w se 30 an, li gen 80, li p ap gentan remèt kòb la. Mezanmi depi kilè yon moun prete yon kòb, garanti a se fèm lan pou garanti a se moun nan? Se fèm lan ki garanti a. Si w pa peye, ou gen defo, y ap pran fèm lan. Paske fèm lan kòmanse an 2016 wi. Sa vle di ke yo matrake, yo joure. Nenpòt ki bò w ap pale, Ou fin yon entèvyou ou vòlè kòb lona. Si Nou son moun ki pat konprann ke jodi a nèg klas mwayèn Nou te ka fè efò jodi a Nou te ka reziste Nou te kapab te kouri Nou fèmen fèm lan lè sa a Nou te kapab pat ka kanpe paske jodi a yo pat vle ti nèg klas mwayèn ti nèg tèt grenn gwo fèm konsa yo matrake n sou rezo a e ULCC pèsekite nou paske. Jisteman, yo pa t vle gen sa. E jodi a? Ou wè sa k rive, mesye? Se sèl fè mwen te di Sena peyi a. Mwen pran retrè ladan l, men l ap fonksyone jiskaprezan, malgre difikilte, malgre sanksyon. Li kenbe toujou. Se sèl fè m ki egziste. Ayiti bon lè fèmen, gen lè Ayiti fèmen. Sèl. E lòtrejou nou tande sa prezidan dominiken an di nou, li p ap voye ze ba nou. Epi tout Ayisyen, nou pa ka jwenn ze non. Alòke s on bagay nou te ka fè. Pa gen. Okenn ankourajman, se te kritike, menm lè w eklèsi nèg la, menm lè ULCC rele w eklèsi, nou fè vizit nan fèm lan pou nou di jounen pòt ouvèt, ebyen se kòmsi, se kòmsi li pa t janm fèt. E m ap di nou jodi a, nou menm jounalis, anplwaye dlo la, nou gen dwa pou yo prete nou, mwen menm mwen te gen dwa kòm sitwayen. Pou yo pretem kòm bay garanti. E se poutèt sa m remèt kòb la wi paske nou menm fò yo wè gen ti nèg tèt grenn ki ka remèt ki ka fè bagay nan peyi a. Youri Latortue pou yon reyaksyon e sou rapò. ULCC a, li voye jete yon fwa ankò pou senatè a se pèsekisyon politik men si nap swiv tout entèvansyon a yon moman done senatè a kase nan vwa l Johnny. Wi e map di moun yo gen yon kote senatè a rive li aparamman te anvi kriye sof ke m pat remake dlo a soti men w santi senatè a te anvi kriye se lè l tap anonse ke manman l fè strok depi 2020 se sa ki mete l yon sitiyasyon pou l pa ka vwayaje ankò, manman l fè strok, e l di ke se yonn nan bagay ki alorijin strok la, nou sonje m te di sa talè a, premye skandal bay e lajan m fè manman l ta prete nan ona, sou ke l te demanti, ou konprann, li di bagay sa e te te lage vrèman manman li nan gwo panik, ou konprann, e men senatè a fanm onèt tou, li di yon bagay ki fondamantal, menm jan nan ankèt yo t ap fè sou kesyon prè ona a. Yo te tande l e senatè a, si m pa twonpe m, di yo tande l pandan 2 fwa. M panse ke nan ankèt sa a, san m pa vle mete metodoloji ULCC a an kesyon, m panse yo te dwe tande l tou. Ou konprann? Yo te dwe tande l. Kounye a, si l pa t vle oubyen si l pa t deside kolabore, donk ULCC te kapab mansyone sa. Sa n konsede senatè a, pa egzanp, apa ULCC nan menm rapò. Sila li di w konsa ke Prezidan Joseph Lambert ki te Prezidan Sena alò pat deside kolabore avèk yo, malgre yo ekri l yo te mande l de dosye ki gen rapò avèk sa y ap trete a. Epi pou yon rezon oubyen pou yon lòt, Lambert pat deside reyaji. Men se menm jan tou, m panse ke yo te dwe kontakte Senatè Youri Latortue pou te di bon vwala vwala vwala. Ou konprann? Menm jan lòt bagay tou, gen moun ki gen dwa petèt. Poze senatè a de kesyon, si se silè vrè ke manman w t ap fè yon bagay benevòl oubyen manman w te pran lajan, t ap jere lajan kòm moun de konfyans pou kapab rasire ke biwo a fonksyone kòm ilsedwa, poukisa lajan sa pa t ale sou kont manman an e ke manman an te ka pran l li menm epi li fè sa w vle fè avè l la olye ke pa egzanp li te vini sou kont pa w la oubyen poukisa tou li pa t al jwenn manman kanmenm menm lè ou menm ou te retire l sou pa w la? Pou te peye epi ou menm ou ta ranplase la tou. Mwen patap gen dlo pou lavel si kob la ta ale direkteman sou kont manman l. Pral fè sa. Pa konnen paske. Men manman l se kòdonatris biwo a. Legalman se sa ou rekonèt. Se kòm si kob la e pou manman l li ta pral li. Non kounya la gon lòt bagay ki te ka fèt tou. Si se pou biwo a. Bon, m pa konnen si apati de sa k rive a, si nan pwochèn lejislati yo yo pral rewè sa. Kòm règleman enteryè Sena pwobableman gen bagay li di sou li. Olye ke se yon patikilye ki resevwa lajan nan non biwo a, èske biwo yo pa kapab konstitye yon jan pou pèmèt ke swa biwo a gen yon kont, piske se lajan pou biwo a, se pa lajan pou yon moun. Se lajan biwo a pou fè pewòl, pou petèt achte akseswa pou biwo a fonksyone elatriye. Donk, olye l ale sou yon kont pèsonèl yon moun. Donk, biwo senatè a ta kapab gen yon kont, e depandaman de jan administrasyon biwo a konstitye a, t ap gen yon moun ki gen dwa sou kont sa a ki pou al dekese lajan pou pèmèt ke biwo a fonksyone kòm ilsedwa. M panse si se sa, t ap gen mwens maj pou pale ni de koripsyon oubyen de detouneman de fon de manyè espesifik. Se enpe sa. Lòt bagay nou dwe retni tou, kontrèman a moun ki panse avèk lè sanksyon kanadyèn, lè sanksyon amerikèn ke senatè a Li pa nan politik ankò non. Senatè a toujou ap fè politik dans la mesure où Biwo a toujou egziste, selon sa senatè a di. Donk biwo a egziste. Se vre se pa sena k ap peye l, se pa leta k ap peye l men avèk lajan pati a, bon l ap pale de Haïti en action, biwo a toujou egziste ki gen nan tèt li mesye Blaise Jean Pierre ke se yon zanmi ke nou abitye pale tou. Ou konprann? Menm si nou pa toujou wè bagay yo menm jan. Mesye Blaise Jean Pierre ki li menm responsab biwo senatè a. Ou konprann? Lòt bagay. M tande, m sonje m di w m ap pale w de Baerona. De Baerona, senatè a petèt wi, son bòn nouvèl. Paske dabitid, nèg isi lè yo senatè, lè yo depite, lè yo minis, oubyen lè yo nan leta, yo panse ke yo son eyan dwa nan lajan Olona. A vle di yo ka prete jan yo vle, kantite yo vle. E m di w lontan nèg yo te konn prete pou de mwa pa egzanp, nèg a gen 60 an, l prete pou 50 an. On egzanp wi. Nèg a gen 50 an, oubyen li gen 55 an, li prete pou 40 an. poul remèt lajan donk lontan nèg yo te konn jis pran lajan yo pa peye jodia m di w kisa pratik nèg yo ye se prete lajan epi jwenn yon fòmil pou retire tras la sou sistèm nan pou yo pat wè kote yo te prete lajan ditou m pa konn si w konprann non e m sonje m di nou m gen plizyè dosye nan men m konsa bon se pen sa m fon poze ou konprann nap swiv kòman la repiblik ap fonksyone men pou m reyaji a sa senatè a di a tout moun gen dwa prete m dakò a senatè a ye. Guerrier Dieuseul, si l kontribye, si l son pansyonè de l'ONA, se nòmal a yon sèten moman l kapab mande.